Shalom oblije kraze paske son jezi yo ka kidnape yo tap sèvi bon tout bon viktim ki nan peyi a bon m pèmèt nou di nap vin fèmen legliz sa di m ak ki pwisans di m kisa w gen nan menw. Ki materyèl ou gen nan men w? Ki pwisans ou gen nan men w? Ki pwisans legal ou gen nan men w? Power do you have in your hands? What legal powers do you have in your hands? Gade, gade, gade. Mesye, lè Jezi pral monte, e, e, Sentespri di m, e, lè Jezi pral monte, Li di, lè L resisite, li tout pouvwa m'a ete done dan le syèl. E Jezi di m. Veye kò w pou w pa kwaze avèk yo, paske y ap nan tout peyi a nèt. Nan tout peyi a nèt. Sonje byen, lè m te di nou m ap nan tout peyi a nèt la, anpil moun te ka doute. Mande! Mande Okap si yo pa wè nou. Mande Pòdepè si yo pa wè m. Mande Jeremi si yo pa wè m. Mande lè y ap dòmi ni je klè. Mande Dalenò, mande nan Plato Santral si yo pa wè m. Mande lè yap dòmi. Lè yap dòmi. Mande latibonit. Mande. Mande si yo pa wèm. Mande nan Plato Santral. Mande ti dwat! Mande Leogane! Mande Mande entènasyonal la! Mande Matisan! Mande Kwadèboukè! Mande Alelouya! Amen! Ou konnen lakay Bondye gen la lwa imèn, gen la lwa anjelik. Zanj yo gen travay pa yo. Amèl gen travay. M ap travay sou de dimansyon la. M ap travay sou la dimansyon de legliz e m ap travay sou la dimansyon di pèp ayisyen. Woy! Alelouya! E tout moun ki vin asiste la nou mèt rete gade Rete gade si boujwa ayisyen si entènasyonal la Ki nan konminezon pou yo detwi peyi a M leve men m anlè Leve menm anlè si nou pa vle men si nou pa vle leve men sa fè nan men mwen men pam leve anlè men pam leve anlè poum di boujwa nan peyi a kap ki bezwen touye tout ayisyen gouvèneman Ariel ki bezwen touye tout ayisyen politisyen yo.